Douki nou pati nou pati la nap kontinye travay la e nap mande w pou pran responsablite pa w jan w konn abitye fè sa e si w potko fè l nap mande w pou aprann fè sa lè ou wè nou live pou w pataje videyo a piske nap eseye fon travay avèk ou pou n ede w wè de kwen de ti kote ti areya kote bagay yo kache ebyen nap ede w dekouvri yo. Nou kwè ke fòk nou fè sa pou n kapab rive ede w konprann sa nou konprann e ba w chans pou w pataje kòmantè w avèk nou sou sa nou petèt pa byen konprann pou w ka ede nou konprann pi byen. So n ap mande w pou w pataje videyo sa pandan ke nou pral fè yon travay kote n ap kòmante dènye enfòmasyon ke yo pibliye e ke Garry Pierre Paul Charles pi spesyalman pibliye apre tout rechèch pa l. e kòm jounalis e ke nou ka di Garry Pierre Paul Charles son moun nou ka fè on nivo de kredi nan sosyete a m konnen nou gon sosyete kote pa gen anpil moun ke nou ka fè kredi men pami moun nou ka fè kredi nan nouvo kesyon jounalis si l ap bay on enfòmasyon e nou p ap di pawòl yo toujou pawòl jezi men nou konnen gon bon pousantaj nan sa Garry Pierre Paul Charles di w ou kab reflechi plizyè fwa anvan pou w di se manti. So sa vle di ke mwen konnen sosyete a konprann travay nap fè a e nap mande w pou pran responsablite w pou pataje videyo sa sou tout paj kote moun ka tande verite. Si w branche sou Haïti News wap kapab tande live sa live. Si w branche sou. Devam, ki se asosyasyon ke mwen kreye pou m ede Ayiti deplase soti nan pwen kote l ye a. W ap kapab tande live sa a live sou nan paj Kenskoff Haiti lakay mwen kote m te gen chans fèt lè m te pran nesans nan peyi kote Desalin te batay pou ba nèg nwè libète a. Ebyen w ap kapab tande videyo sa a live So pran responsabilite paw pataje video sa pou pèmèt ke plis moun ka tande travay nap fè a. Nap eseye ede w konprann kèk pwen nan entèvyou sa a oubyen nan deklarasyon oubyen enfòmasyon ki pibliye pa yon jounalis m kab di yon jounalis nan peyi a ke nou kapab fè kredi ki se Gary Pierre Paul Charles ki vini ak de enfòmasyon, m byen di, mwen di enfòmasyon, piske se pa yon rèv li fè. Se pa des idées ke l genyen, ebyen li vini avèk des détails pou l di ke nan chak minit, nan chak è nan jounen operasyon pou asasinen prezidan an, ebyen men ki aktivite ki t ap pase. E mwen menm mwen gon minimòm de kredi ke m kab fè Gary Pierre Paul Charles pou m di ke mwen aksepte avèk enfòmasyon sa yo ke l pote pou nou pou ede nou konprann. Piske nou anpil nan nou oblije ap poze tèt nou kesyon pou nou konnen sa k pase ak kijan l fè pase, piske menm si n ta nan rèv yo ta di nou ke yon gwoup moun t ap bay yon prezidan sekirite e de mèsenè debake lakay prezidan yo asasinen l, nou pa t ap kwè ke yon bagay konsa posib. Nou pa t ap kwè sa posib. Sa vle di ke wi, mwen konnen ke kèlkeswa dimansyon sekirite yon moun genyen, ebyen si gen yon trèt k ap moute yon konplo kont ou, Y ap toujou devlope estrateji pou ke yo monte konplo a selon dimansyon sekirite ke w genyen an pou yo kapab fè siksè ak travay y ap fè a. Se si ke konplo sa a te byen monte ki koz ke yo rive fè siksè piske daprè tout analiz yo nou kab konprann fasilman menm jan ak mwen se ke konplo a li te andedan lakou kay Prezidan Jovenel la. Pa gen kou pou prezidan Jovenel te sove nan konplo sa a, piske tout travay te byen fèt, tout plan te byen monte pou prezidan Jovenel Moïse te mouri, e piske moun k ap ba l sekirite yo, yo nan konplo a, ebyen pa gen anyen ki te kapab pèmèt ke l sove. So, se sa ke mwen rive konprann, men m pral kòmante entèvyou sa a, oubyen Videyo sa a ke Gary Pierre Paul Charles pibliye, ke ou pral tande l ansanm avèk mwen, e m ap kòmante l avèk ou pou m ede w konprann sa m konprann, si se mwen menm ki mal konprann wa ede m, pèp ayisyen. Fòtine, etsetera, m di a m pap pale nan kesyon sa a. Se mwen k deside pa pale. Paske mwen pa pral bay ou manti sou asasina a e ke m pa gen anyen kòm prèv nan men m, tankou lòt jounalis k ap di. Se oligak, se nèg politik, se blan, se dwòg, tout nèg lage. Men maintenant je ne pensais pas que les gens te kwè nan mwen e ke y'ap tann pou m ba yo la verite sou sa. De toute façon jodi a m pral ba nou yon moso verite. E sa k fè m vin avèk acte 1 dosye asasina. Jovenel Moïse. Tande sa atantivman, pèp Ayisyen. Nou pral, nou pral avanse ansanm. An n gade kounye a pou n wè. Dyak, n ap pèmèt mwen met yon ti linèt nan je mwen, pase linèt mwen genyen an kase. Wa m pa t gen tan ranje l. M pral pale avèk tou. Apre sa, m ap, apre emisyon an, n ap fèmen paske nèg yo ap pale demen, m kwè. Ok. ok Edison ni souka ou bon ok mèsi mèsi m poko bon ou pral kontan a m di ou pral kontan menm moun ki pa renmen yo ap kontan pise one est à l'écoute de beaucoup de gens à l'étranger sont à l'écoute ok paske yo konnen ke m pral pale avè yo bon e ok oh epa gentan lè a vanse la ann avanse bon. Le prezidan de la repiblik Jovenel Moise nan dat 16 jiyè, 7 jiyè 2021, li pran telefòn ni e li rele Civil Laguel, kowodonatè jeneral du Palais Nasyonal, M vle sèlman pou n konnen. Hein? Sa w di? Hein? Ou pa reponn, pa reponn, pa reponn non, rilaks, rilaks. Pran nòt. W al fè, tann, tann. Sa m vle nou swiv manman m. Tout sa k renmen tande m, tout sa k pa renmen tande m, ki pi devan k pa renmen m kanmenm. Pase w gen moun pa w pou ki rive sou pouvwa, epi pou w wè jan m pral fonksyone, w ap renmen m kanmenm. Pase yo se yon nòm, m ap di, gade. Fò w konnen mwen pa yon jounalis k ap prezante nouvèl. Direktè nouvèl Dòpin nan deja vin prezante nouvèl. Yo se yon analis politik, yon chèchè, yon anketè. Ou pral wè sa nan sa m pral di w yo. Mwen vle sèlman pou tout moun ki la a, Michèl, pran yon pliman yon papye, ok, tout lòt moun ki la yo, pran yon pliman yon papye. Ann eseye fè egzèsis misye di a, ann eseye ekri lè yo. Paske se nou k pral dedwi sa m ap di yo. Kouman mizik la di ankò a? Ya bezwen nou di yo ya bezwen Ok Prezidan rele Sivil Lagel, Kowodonatè Jeneral di Palè Nasyonal a inè trannkat di maten. Make sa, inè trannkat di maten. Paske le prezidan, prezidan an tande. So Gary Pierre-Paul Charles nan enfòmasyon ke l ap pataje avèk nou di nou ke prezidan rele youn nan responsab sekirite l yo ki se sivil ke nou tout konnen a in è 34 di maten e a in è 35 operasyon pou ke mèsenè yo rive sou lakou lakay li a te gentan kòmanse. Wena kesyon nou pral poze. Nou pral tande pi devan wi. Kesyon nou pral poze, si gen yon volonte reyèl pou nèg yo pwoteje lavi fanmi prezidan an e lavi prezidan an, ki sa k dwe fèt nan moman sa? Se kesyon sa n ap poze si ou menm ou t on otorite ki responsab sekirite prezidan an nan moman ke w tande ke prezidan an rele w sou kèlkeswa aparèy ke l itilize pou l pale avèk ou, pou l di w ke lavi l an danje. ranfòse sekirite l rapidman piske genyen dè aksyon k ap fèt nan zòn bò lakay li. So ki kote pou ta twouve w nan moman sa? Ou a kiyès pou ta pale nan moman sa? Prezidan peyi a Jovenel Moïse zanmi Bouboul. Jwè Renal Charlotte m tap pale avan lan, m preske si se Renal ki batize maryaj li oubyen ki parenn youn nan timoun yo. Prezidan an di l, Jimmy, m tande zam ap tire tou pre kay la, il fò anvwaye toutswit e an urjans de ranfò. Wè sa yo pa gen dezenfòmasyon pa gen fek ladan. Ok m fè w kredi bòs. M ap esplike nou yon bagay. M ap esplike nou nan yon nivo ke nou ka konprann. Lè yo di ke prezidan lavi l an danje li mande ranfò. Sa vle di ke analiz analiz mwen sou dosye sa ban mwen Ke nèg yo konnen operasyon kap fèt pou tire prezidan li paka dire yon pakèt tan so yap kreye tan yap kreye tan pou operasyon an fèt pou yo jwenn rezilta ke yap chèche a nap kontinye tande. Men aparamman prezidan an le prezidan navè pa evalye sur le champ. Pa neglije pataje video a. Pa neglije klike like. dimansyon atak yap fè a e ke se te yn atak surpriz pase prezidan an pa fin konprann sa kap pase a e Jovenel pat kwè ke li te vize bay zam nan ui ltan de tire e a ce moman e a ce moman presi civil lagè ex kòdonatè des unités du Palais national, qui coiffait, qui dirigeait et qui coordonnait les unités spécialisées, comme premier chef de USGPM, comme premier chef d'ACTI, comme premier chef USP, il a appelé, je prends téléphone et le commandant de chaque unité. Kòmandan mwen prale. Lè sivil fin pale. Sa map ede nou konprann nan videyo sa a Gary Pierre Paul Charles ap kòmante pou nou, ap eksplike nou, ap pataje enfòmasyon sa yo avèk nou se ke pandan Dimitri Herard ap di sivil ke mwen prale a mwen si mwen si ke Prezidan Jovenel Moïse gentan rele Dimitri Herard pou l enfòme l sitiyasyon an, sa vle di ke lè Prezidan Jovenel Moïse rakwoche telefòn nan avèk sivil ke l gentan enfòme de sitiyasyon an, mwen pa kwè ke l jis kanpe l ap tann, mwen kwè li kontinye rele. E si lap rele tout moun ki nan anviwònman l pou vin pwoteje l? Dimitri Herard se youn nan moun ki te fè prèv ke l te pwoteje prezidan an dan yon tantativ koudeta deja. Premye moun oubyen dezyèm moun oubyen twazyèm moun li ta gen nan kontak li pou l rele se ta Dimitri Herard. So nap kontinye swiv. Avèk mesye Ti Micky yo la si vin rele tout swit Hubert Jeanty chèf dekip responsab dè twoup a la rezidans prive de Jovenel Moïse Mesye Jeanty pa janm reponn telefòn m te vle di nou pou nou note Ki non moun sa Sivil rele a? Misye rele Beker Stephen. E Sivil ap tante pou kowòdone sa k ap pase, sa l pral fè a. E Sivil di Stephen, rele baz Zomo toutswit e voye polisye an ijans anba kòb paske gen yon pwoblèm kay prezidan repiblik la, Jovenel Moïse. Kontinye pataje videyo a. Pliton sivil re-rele Dimitri a 1 è 46. Bwa sa yo pa gen fenk val. Ou tande sa m ap di a? Pou n ka, epi nou menm n ap dedwi li rele l a 1 è 46 pou l verifye si vrèman Dimitri an an wout pou l al kay prezidan an. Komandan nan kouran e nan wout nou prale kay prezidan. Pataje video a. Apre koutfil sa a, je rele tout moun, sa vle di kat usb, usbn, kounye a sivil kòm kòdonatè ap eseye mobilize twoup sivil rele. Se travay teknik. Fòk mwen di nou, rezon ki pouse m fè videyo sa pou m fè yon dyalòg sou enfòmasyon sa yo ke nou resevwa 20 jou apre asasina Prezidan Jovenel Moise. Mwen menm mwen son nèg ki trè pridan nan kesyon sekirite, nan kesyon envestigasyon. M ap evite ke yo melanje 2 moun. ki pa merite melanje epi yo kite moun ki fè zak sa yo ap flannen lan lari a. Vle di ke, opinyon m nan, li ta dwe fè on travay ki pèmèt ke nou jwenn verite sou asasina Prezidan Jovenel Moïse. Piske bagay sa yo gen twò lontan y ap repete nan peyi a, chak fwa yo fèt yo kreye pwoblèm pou nou pase on sant an ke peyi a ap trennen, tout moun ap pase mizè nan peyi a n pa ka jwenn solisyon. Vle di ke nou gen 218 an. Depi nou pratike sèlman sa, yon ti nèg k ap goumen pou l retire yon lòt ti nèg parèy li sou pouvwa. 218 an sa sèlman nou fè. Sa vle di ke mwen menm m ap eseye fè yon travay pandan ke asasina prezidan Jovenel Moïse rive sou jenerasyon pa m nan pou ke pwoblèm sa rezoud. Termine par le kòmandan oubyen ex kòmandan, puiskil a ete ranplase, n ap vin nan lòt akte sou sa. Le kòmandan sivil, misye pran machin li e misye ap avanse kounye a. Kounye a, yon detay enpòtan. Lè sivil t ap fè sa, rele tout moun nan, moun ap vole danje iminan! Sivil etè chez lui. Se lakay li l chita, l ap fè kòdinasyon. E ou wè sa l ap ide? Tomase 37. Se la m te vle rive la a avèk nou, pske mwen menm m ap m ap analize tout bagay nèt, m p ap kite yon yota, m ap analize tout bagay pou moun ki fè zak sa, pou ke lapolis rive met kòd sou li. Byenke se antre yo se menm yo menm nan ki livre prezidan Jovenel Moïse nou klè sou sa. Bwòt de twa grenn ki gen karaktè a ka fon diferans. E di ke sa kap pase la se ke nou ka konprann nan on peryòd de 16 minit soti nan inè 34 pou rive nan inè 50 sivil gentan mobilize Tout moun ki konsène de sitiyasyon sa, moun ki gen responsabilite pou yo bay yon repons, li pran 16 minit pou l enfòme tout moun sa yo pou ke yo pran de desizyon kil fo, y konpri y konpri le Direktè Jeneral de la Polis ke misye ke Civil te kontakte a inè senkant, daprè deklarasyon Gary Pierre Paul Charles la. Sa vle di ke yon bon pati travay ki te dwe fèt ke Civil fè. Byenke mwen menm Figaro Gaston brav gason ke m ye ki konnen ke m gon responsablite, m gon peyi sou kont mwen, m pap janm kite yon moun antre vin ansasinen yon prezidan lakay li konsa, sa vle di ke m tap gentan nan mitan lari, sa vle di ke m pa tap ret lakay mwen nan moman ke tout dyalòg, kominikasyon sa yo ap fèt, piske telefòn pou kominike a se yon bagay pòtab ke l ye, ou ka deplase avè l. So, kounye a, èske te gen posibilite pou sivil deplase paske l pa gen yon enfòmasyon ki disponib ki di kiyès k ap fè kou a? Men youn nan bagay ki pi enpòtan ke m vle pale avèk nou, tout pale anpil sa yo k ap eksplike la, se kout telefòn k ap fèt. Poukisa se kout telefòn k ap fèt? Baz ki sou plas la, kay Prezidan Jovenel Moïse k ap ba l sekirite a, Kote radyo kominikasyon ke lapolis la remèt yo pou yo kominike ak baz la lè gon pwoblèm? Eske aparèy sa yo te an pàn nan moman asasen yo tap fonse baryè ka Prezidan Jovenel Moïse pou yo ta al atake l pou yo asasinen l la? Eske radyo kominikasyon ki sou polis yo eske l t an pàn? Eske yo pat fonksyone nan moman an? M poko janm tande sa. ant 1h50, 51, 52, sivil kite lakay li Tomase Princeps. Sa fè anviwon 18 minit. Misye pase sou wout la, li rekipere yon ajan USGPN ki detache avè l pou asire sekirite l. Misye rekipere nèg sa a laboul 15 presizeman. Alò, pou m kòmante pati sa a ke Gary Pierre-Paul Charles rive la, kote l rive la, se ke sivil kite lakay li, apre l fin resevwa kout fil Prezidan Jovenel, li kite lakay li 18 minit apre, anviwon 18 a 20 minit apre. Misye rive nan kafou Pelerin 5 lan, kòm yo di sou wout li, li te pase pran yon moun ki pou ba l sekirite e li pa rantre. Mwen menm sa ke pati Gary Pierre Paul Charles rate a, aparèy kominikasyon ke lapolis la fonksyone a se pa telefòn. Aparèy kominikasyon ki sou baz polis la pou yo kominike a, pandan sivil la ap deplase, kisa k fèt? Ki kominikasyon k fèt? antre yo menm a baz la pou yo konnen kijan sènaj ap fèt, ki sa k ap opere sou plas la, ki sa l ye, ki bagay ki genyen. Sa vle di ke polisye ki te sou plas yo, ki enfòmasyon yo pase, ki sa k ap fèt. Sa vle di ke kominikasyon pi enpòtan ke tout zam ki gen nan kesyon sekirite. So sa vle di ke tout pale anpil k ap fèt la, mwen pa tande te gen yon mobilizasyon, gen yon estrikti ki te mete an plas, pou ke tout moun al sove lavi prezidan. Sa vle di ke se de twa grenn nèg izole k ap poze tèt yo kesyon, Eske m dwe antre? Eske m pa dwe antre? Se la a yo konfyouz mwen nan ki ki sa k lakoz ke lapolis la pa ka fonksyone kankou yon enstitisyon lè l gen yon repons pou l bay nan yon sitiyasyon konsa. Ki sa k te lakoz sa? Ki kote ke gen yon enfòmasyon k pa t ka sikile ki koz ke sivil te ka deplase kite lakay li san l pa konnen? Ki lòt moun kap sot lòt kote pou al bare ki kote? So kisak lakoz sa? So pati sa m pa kwè gen moun ki ko ka reponn mwen li. Tout eksplikasyon sou li. Mentnan, lè eksplikasyon de Dimitri Herard. Di nou lak de lòt. Salitasyon a Patrick Poussière ak Egare Bodeau. Alò poum klè, poum pi klè fò nou, kòm m te koupe live la poum te fon ti pale, nou tande ke Gary Pierre Paul Charles di ke sivil rive nan Pelerin 5 lan l pa antre. So li kanpe nan wout la, li deyò, li kite lakay li, li deplase men l pa rantre pou l al sou plas kote Prezidan Jovenel Moïse bezwen èd la. Constant, nou pale de yon manyè pèmanant, nou pale Ok Tcheke la M te di nou pran chif ak lè Si nou pa pran chif ak lè nou p ap konprann eksplikasyon pa nou Tcheke la Le prezidan Jovenel. Fòn diw ke wap kontinye swiv Figaro Gaston map fon travay avèk nou poum eseye ede nou konprann sak pase nan lanmò Prezidan Jovenel Moïse ki mouri asasinen lakay li nan 6 pou rive 7 jiyè pase a ke jiska jounen jodi a anpil kesyon ap poze pou konn kijan asasen fè rive rantre anndan lakay Prezidan Jovenel Moïse pou asasinenl pandan ke Li gen 2 brigad de sekirite ki responsab sekirite l ki te prezan nan moman an e tout sekirite sa yo soti vivan, pa gen youn ki gon blese e prezidan li menm li mouri asasinen. Sa vle di ke n ap eseye kòmante sou sa pou n konnen kijan sa te rive fèt e pou n konnen ki kote sa soti e pou moun ki koupab yo pou nou konnen ke lajistis ap rive sou yo. Nèg ki pa renmen m kouto. Li lage tout konfyans li nan men Dimitri. Alò fò m di nou sa, menm nou menm ki ap swiv mwen, nou menm ki follow m, si w potko follow paj Figaro Gaston an pa neglije fè sa, si w potko like paj YouTube mwen ki se Ayisyen Je Kale pa neglije fè sa. Sa kap pase la a enpòtan anpil pou nou. Lè w lè w nan yon kay, yon ke w se yon fanm, w ap pran gason, e pa nenpòt gason ke w mouri pou w pran tou non. Kouman w vle yon gason ap viv nan yon kay pou w pa gen zam ki pou w pwoteje fanmi w nan? Kouman w vle yon bagay konsa? Bon, kòmsi mwen menm yon moun ka vin antre lakay mwen la, Kòm si yon moun ka vin ouvè pòt lakay mwen la pou antre lakay ou pou m kanpe pou m ap gade w konsa de yon de de je m nan je w kwaaze m pral fè naywannwann sa vle di si yon moun antre lakay mwen la ou panse m pral fè naywannwann lè naywannwann nan ap vin jwenn kadav la anndan nan lakay mwen la men m pa pral ti m pa pral site yon moun franchi ba pòt lakay mwen ou antre lakay mwen san otorizasyon epi m ap fè m ap fè naywannwann so sa vle di ke prezidan jovenel son nèg vrèman ki tou tou ap fè yon pakèt gwo bri lè l ap pale men misye pa fonksyone tankou yon moun ki djanm tou non. Kòman w vle pou yon nèg president de la République pou w pa gen materyèl pou w pwoteje fanmi w, menm si se youn nan nèg bò kote w yo ki ta gen yon foli, li ta vin fou, epi l rale zam di l fè yon aksyon epi menm kote an nan yon segond ou dezame l, nan yon segond ou vide l atè. Sa vle di ke gen yon pakèt travay tou pou nou konnen, se si m pa pale konsa avèk nou, nou ka panse se ke nòmal, nou ka panse se ok pou n ap viv konsa. Ou gen pitit, m gen pitit fi m m ap leve la a, chak fwa m ap ouvè pòt la la m ap imajine tout bagay wi. Chak fwa map ouvè pòt la poum antre la mpa konn sa map pa kisa map kontre m tou antre an bandisyon kelkeswa janl ye a map map koresponn avèl janl vin jwenn mwen an sa vle di ke on moun paka just lage kòw sou kont on lòt ou panse kòmsi lòt moun ap baw sekirite premye sekirite tèt ou a se ou menm premye moun ki pou baw sekirite a se ou menm sa vle di ke lòt moun wap fè konfyans pou yo vin sipòte w si w paka defann tèt ou men w paka just lage kòw kòmsi Si prezidan Jovenel t on nèg ki te konnen ke l gon responsabilite anvè fanmi l pou l bay fanmi l sekirite menm kote l abite a l pa tap janm al abite la tou non paske mwen menm mwen te fè video live pou di prezidan mwen ou paka fè sa ou paka al abite bò yon ravin kote ou abite a ou pa an sekirite li pa janm tande pèsonn li panse kòmsi li tèlman bon moun tout lòt moun se bon moun menm jan avè l so jounen jodi a l kite madanm ni ap viv san mari l kite 2 pitit li yo ap viv san papa malerezman paske li twò nayif. Men sa m ap ede nou konprann lan. Sa m ap ede nou konprann lan, se ke Gary Pierre Paul Charles di nou, sivil te rele Dimitri a inè 48. Prezidan Jovenel te rele Dimitri a inè 45. Sa vle di ke lè sivil rele. Dimitri Herard li dil ke lap deplase Dimitri Herard te gentan gen enfòmasyon yo deja e di ke prezidan Jovenel Moïse te gentan pale ak Dimitri daprè enfòmasyon Gary Beport Charles ap pataje avèk nou la yo se sa m vle nou konprann se sak fè m fin pran san mwen tande misye plizyè fwa Mwen wè gen de ti detay fòk mwen retounen avèk yo sou yo avèk nou pou nou kab konprann byen sa k pase a. Se ke nou pral tande pi devan kote Gary P. Paul Charles di ke Dimitri Herard te gen yon travay ke l t ap fè sou konpitè l swa yon devwa ke l t ap fè sou konpitè l yon bagay konsa. Sa vle di ke yo fè konprann ke yo fè konprann ke Prezidan Jovenel Moïse rele Plizyè moun anvan asasen yo rive sou li. Mwen menm mwen te bezwen de moun ki verifye sa. Paske m pa renmen nèg kanpe pou just ap voye moute wap esplike m sa w tande moun ap di nan Facebook. Se pa de moun ke w konnen ki gen yon non, ki gen yon kredi ke w ka fè lap di, fè sa lap di a konfyans. E di ke Prezidan Jovenel Moise rele Civil a yn è 34. Civil pran telefòn ni, li rele Dimitri Herard, li rele. DG polis la, li rele tout enstans ki pou ede l al pwoteje lavi prezidan. Men nou konnen ke dènye deklarasyon Guy Pierre Paul Charles nan pati kote l rive la, li fè nou konnen ke prezidan an te gentan rele Dimitri Herard anvan menm ke sivil te rele Dimitri Herard pou fè l konnen ke lavi prezidan an danje. E lè l resevwa mesaj ke lavi prezidan an danje, li reponn pou l di Ok chef mwen konprann mwen prale se lè sa lap kite lakay li e di ke prezidan te gentan pale avèl dil vin sovem li potko janm kite lakay li el pa menm enfòme sivil sil te resevwa apèl prezidan deja daprè jan enfòmasyon yo soti a ann kontinye tande. Banm tande sa. E lapèl a dire. o telefòn. Sa vle di nan telefòn ke l ap pale ak prezidan an. De detonasyon enòmman etranj Vladimir ki vle di o prezidan Jean-Yves. Se pa Jean-Yves kòm la chanson de Jacques Brel. Jean-Yves. Mesye Jarif pou vini sove yon chèf deta an difikilte ki fè konfyans a Mnuck. Enfòmasyon de premyè men, Dimitri Herard pa tap dòmi lè prezidan an rele l la. Il finissait un devoir en ligne. Il était tout habillé. Sèl bòt li pat gen nan pye l. Le prezidan rele l nan. Donk, m pa konnen si l te gentan fin remèt devwa a, men l met bòt nan pye l. Kote radyo kominikasyon sòlda yo? Youn nan lòt bagay ke, youn nan lòt bagay ki endinye m nan kesyon sa, enfòma, bon kòm n ap, nou fèk kòm kòmanse ap dekòtike enfòmasyon yo pou n kesyone operasyon sa ki a pòte a lavi Prezidan Repiblik Dayiti Jovenel Moïse, Kote lame Dayiti Nan moman tout mouvman sa yo kote kote gad kote solda ayisyen yo kote kote yo ye ki mouvman ki fèt ki apèl ki fèt avèk yo pati sa m poko tande l m ta renmen moun ki gen enfòmasyon sa yo pou pataje yo avèk mwen pou m ka kòmante yo piske m bezwen konnen. Kisa k Ayiti a? M bezwen konnen si yo bezwen asasinen yon lòt moun demen maten, kisa k fèt, kisa k ap fèt, kisa k pral fèt, ki strikti pou nou met an plas pou enpoze sa? So m bezwen konnen kote lame Dayiti te ye pandan tout anviwon 30 minit bandi ap asasinen prezidan repiblik la? li fè konprann ke wi lap deplase e lèl deplase li rive nan peleren 3 li pa rive nan peleren 5 lakay prezidan. Li di peleren 3. Sèn a rete yon ti moman epi se yon plato de koulè ò k ap monte. Nan plato sa a, te gen yon nèg, se te kòmandan, yon gèrye, yon foudre, yon eleman ki reprezante. Menm jan ou pa zanmim tou, ou pa zanmim tou Gary. Mwen bon mkonnen ou pa renmen m tou a. Gwo kout chapo pou gwo pote gason sa. ki trase yon egzanp pou pwouve ke zansèt yo pa t batay pou granmesi, yon gwo kout chapo pou ou gran nèg. E di ke m te toujou di nou sa, anpil moun panse se pil milyon pou yo kite nan bank pou pitit yo pou fè valè yo, ke Vladimir Paraíso fè valè l nan operasyon pou sove lavi prezidan prezidan Jovenel Moïse ke l pa t gen tan sove, men l brave danje l rive sou plas, malgre tout pikan yo met sou wout li l rive sou plas kanmenm pou l te bay yon repons. Deja sou plas Pèlerin 3 yo pwente zam sou misye e misye ouvè machin nan paaw Arme! M pa konnen si nou pran sans kote Garry rive la a Li fè nou konprann ke Li fè nou konprann ke Dimitri Hérard ki resevwa enfòmasyon ke prezidan an danje li rive li kanpe nan pelerin 3 li pa antre nan pelerin 5 kote pou lap bay prezidan sekirite al pa antre nan zòn sa kounye an ou vin jwenn yon gèrye yon desalin kap plonje moute pou lal bay prezidan an yon bakòp Lè l rive sou wout li, yo prente zam sou li. Kiyès ki prente zam sou li a? Ekip Dimitri Herard a prente zam sou Vladimir Paraíso k ap kouri monte lakay prezidan pou l al sove lavi prezidan. Dapre le dossier que j'ai eu de source de foi, Pase pa bliye bagay sa yo. Yon bagay hotman klase ke map pale avè nou. Ok? Bagay map pale avè nou se yo se hotman klase ke map pale avè nou. Donk, mwen fin gen aksè avè yo. Moun pap gen aksè avè yo fasilman konsa. Mwen gen aksè avè yo. Paske yo mèt ap, yo mèt gade, yo mèt relem, yo mèt ap mande m kote m bay sous mwen. Lap jwe ah ok ok donk ok nèg sa sou tout rezo a yo pa janm pale de li mesye misye t desann si misye te pale avèm m pa tap di nou kòm li pa pale avèm se enfòmasyon m gen m pa gen pou m kache nou ou nèg M pa konnen si nou pran sans sa k ap di la a. Se ke Vladimir Paraison, a tout bòn volonte l, deside l lavi ou lanmò fòk li al sove Prezidan Jovenel. Dimitri Herard bare machin Vladimir Paraison a sou wout li prente zam sou li. Lè Vladimir Paraison moutre ke se li menm, li wè yo stil kanpe yo prente zam sou li, li fon bwi pou l mande nèg yo ki kaka sa a. So se pandan l kanpe l ap diskite avèk Dimitri epi l gade l wè gen lòt bakòp k ap franchi monte. Sa vle di ke w ap jwenn ke lòt polisye inosan ki pa menm konn sa k ap pase a. Men Dimitri Hera bloke Vladimir Paraíso ki se yon nèg grenn plen ki prè pou l fè fas ak sitiyasyon k t ap devlope a. Pou tout moun kap swiv mwen sou paj sa ki se non mwen se Figaro Gaston tout travay mwen fè pou m wè si mamit peyi a kanpe en gen plis nèg kap trèt gen plis nèg kap eseye defèt tout bagay gen plis nèg kap eseye bloke ke moun kap konstwi sa lakoz ke Ayiti map reve a poko janm egziste so m bezwen kontribisyon pa w se pou sa ke m pran tan pou ke m dyaloge avèk ou pou m wè si m ayidew konprann kijan ke w ka konpòte w pou viv pi byen. M panse ke nou kapab elimine trèt yo e moun serye yo. Nou met tèt nou ansanm nou fè peyi a. Peyi a pap janm mache si se pa nou menm ki fè l. So gen twòp trèt nan peyi a. Kèlkeswa moun ki ta vle bay peyi yon bourad. Ou jwenn plis trèt k ap eseye detwi sa l ap fè a ke moun k ap konstwi. So jounen jodi a Prezidan Jovenel Moïse ale, n ap opine sou sitiyasyon an pou k nou kab pran moun ki fè zak sa pou n fè yo peye pou sa pou lòt trèt yo konnen depi yo pran chans sa. Yo pap reyisi l. So fòk nou kòmanse kale je nou pou n di lè moun fè nou mal pou ke moun ki fè mal la peye pou sa. Piske gen anpil tantativ k ap fèt la pou bwouye pis dankèt yo pou fè ke lòt moun vin pase pou koupab, konsa vakabon k te fè dezòd yo y ap toujou ap mache ap bwè chanpay yo, ap frape lestomak yo, yo kontan ke yo reyisi pandan ke se destabilizasyon yo kreye pou pitit nou, pou pitit pitit nou vin pase plis mizè nan peyi a. Se yon gwo bravo pou Vladimir Paraison ki fon travay ke mwen menm mwen tap fè pske si m te la kòm se peleren senp mwen te rete e m depi menm jou bagay la pase nan menm moman m pran nouvèl la m te leve kanpe lav live la ap ban menm figi m mwen pat lave pou m te di nou sa si m te ret nan peleren senp la m tap bonè Gefi fè sa l pat yo pa tap pran chans fè sa pske yo tap konnen pa gen moun ki tap soti vivan nan operasyon sa sa vle di kon yon polisye kal fè ki ta pral fè erè wal met tèt ou nan sa ou tap soti trè lèd si m te la. yo poste sou wout la e yo bloke zòn nan, zòn nan vin zòn danjrez, tout moun konnen kouman Matisan ye, e se inite sa a k ap pèmèt gen gaz, gen tout bagay k ap pase. E pa rezon, alatèt yon twoup spesyalize ki se yon task fòs kreye pa le direktè jeneral de la polis nasyonal, Léon Charles Se Léon Charles Bon mwen tande tout bagay ap di sou Léon Charles la kay m pa gen pwoblèm kòm se kritik bay se Léon Charles kreye yon task force e se task force sa ke l kreye a k ap batay k ap bay rezilta avèk mèt tèt yo Vladimir Malézin e nèg sa yo yo mennen batay tonbonbatan kont bandi chak jou. e parèzou kite zòn Matisan a 3 zè de lapremidi. Pandan misye kite zòn Matisan, apèn ke l ap avanse nan vil la, direktè jeneral Léon Charles di l pou l ale an ijans. Atòpsèl Pa bliye se le ka de Vladimir map eksplike Atòpsèl Pou yon lòt operasyon Nou sonje operasyon sa Yo te asasine yon enstriktè de polis ki nan akademi an Selon enfòmasyon m genyen Kò enspektè a Yo ta gade l nan yon rezidans prive Nan zòn Taba a E non moun ki pran kò enspektè a Misye rele Se sèten Vitelòm rechèche pa lapolis e misye sou nèg ki gen espesyalizasyon nan tiye polisye daprè dosye ke yo gen pou misye. E g'on avi de rechèch dèyè misye. Kounye a, Paraison sòti nan on batay Matisan, Paraison pral nan on lòt batay nan zòn Taba, Tònsèl etc. E Paraison rive nan batay sa a, pral koumanse demen a 5 èd laprè midi. E pa yon solisite militè yo. Le militè, pou militè yo vini pou l kapab lanse yon aso pou militè yo ka ede l kraze espas ki genyen yo e misye ap tire ak bandi nan zòn nan. De 5 èd laprè midi jiska 11 è di swa, te gen echanj de tir ant polisye yo e endividi lourdeman ame ki t ap pwoteje misye Vitelò. Kay Vitelòm nan, nèg yo kraze l, men malerezman Vitelòm reyisi sove. Selon enfòmasyon yo bay lapolis, se 2 polisye ki ede misye sove. Paske misye se yon gwo. Bon ti bagay sa ankò a. Yon gwo pwa wi li gwo mou misye se yon gwo pwa misye se yon nèg yon pwa lou misye ede polisye byen e nan kesyon tè misye gen anpil tè misye bay polisye kòb li bay polisye tè nan zòn an li te nonm sove e Vladimir fini fin travay pou li. Vladimir fin operasyon a minui e plis, e a inè di maten, swiv mwen byen, inè di maten, mwen vle nou tande Laurent pou n fè konparezon, a inè di maten, Léon Charles ki fè konfyans, chak mo m di gen enpòtans li, ki fè konfyans a son bradwa an tèm doperasyon. DG a rele Vladimir pou l di l pou l di l ke gon y ap tire tou pre kay prezidan an 1 è di maten. Li pa kapab, lè a pa adòp. So gon erè k fèt la nan fason Guy Pierre Paul Charles ekri enfòmasyon l yo. M fè w konfyans wi chèf. M pa zanmi w men mwen m respekte tout pwofesyonèl. Ou konprann m ka fè w erè, m ka konprann. Misye si prezidan an te sispèk Moun ap antre lakay li a inè 34 li rele sivil se kòman DG a fè rele Vladimir Paraison a inè di maten sa vle di inè di maten an twò bonè sa vle di ke kòman sa k te pase sa vle di ke avan prezidan an te rele Dimitri Herard li te rele sivil li te gentan rele DG a a inè di maten donk gen yon pati nan enfòmasyon an k manke Li se une heure du matin an vin pi bonè ke tout lòt enfòmasyon ke m tande de lòt kout fil ki te fèt yo. So kounye a m ta renmen konnen a ki lè Prezidan Jovenel te kontakte DG lapolis la. Pati sa a m pa genyen nan enfòmasyon k ap pibliye la yo. Tire bò kay prezidan an. Me Vladimir sot nan operasyon tire bò kay prezidan an. pako atire atansyon li misye gen tout nèg deja ki deja monte sa pa atire atansyon li fèt ap woule ahh lè sa li pral rantre nan baz pandan lap rantre nan baz direksyon jeneral eklèsi m nan li gad telefòn li li wè yon kout fil di prezidan. Machin te renmen n nan. Devan machin te fin anfòm. Li rele chofè l. Li di chofè a kwaze m Petyonvil. Tan pou misye rantre nan basen misye pike. Li monte Petyonvil. Piske chofè parezon te nan operasyon an tou, t ap pral eseye dòmi. Se chofè parezon ki t ap bay polisye k t ap batay yo manje. Donk machin nan ret nan men li. Kounye a li di l kwaze l Petyonvil. E lè parezon rive, Petyonvil presizeman. Devan komisarya a, li wè sou plas DCPH la, le Directeur Central de la Police Administrative, DCPH. E an menm tan, misye wè plizyè pikòp pase. Sou pwen pye yo wi. E sa k fè m t ap eksplike nou talè a, lè pikòp yo rive a, parezon te rive a, sa vle di parezon te rete anba, li wè pikòp yo ap rive, donk parezon rive kot Dimitri Hera a, a tout pikòp yo, pase l swiv li. Li pa rezon diw wi li relem tou li pa rezon fon ti reflechi swiv mwen byen kounya listwa pou lòt alur pou lòt dimansyon pou lòt tan de refleksyon pa rezon li tap pale ak Dimitri a misye pran zam li misye pran moute machin li. Fèmen pòt la epi vin pike kote premye moun ki mande a se pa Edson. M pa konn si nou konprann non. Chèf sekirite prezidan an ki se Dimitri Herard, misye kanpe nan peleren 3 a, misye kanpe la. Paraison vin parèt li jwenn misye kanpe la. Misye prete zam sou Paraison, Paraison diskite ak misye, lè parezon rann ni kont ke pa gen anyen k ap fèt, lè l rann ni kont ke pa gen anyen k ap fèt, se jis yo just kanpe, sa vle di y ap kite prezidan an mouri. So li menm li just moute machin ni, l pran zam ni, l frape pòt ni epi l pike moute. Sa vle di l kite Dimitri Hera kanpe kote l te jwenn li kanpe a. Arestasyon! Parezon moute. Arive a bèl resèt kounye a istwa chanje. Arive nan bèl resèt gen 8 nèg ki desann ak Paraison ant 25 e 35 mèt de Guerit ka prezidan nan antre prensipal la de rezidans prezidan Jovenel. Si misye pat mouri misye tap kontan. Operasyon tiye. Kèt bat! Epi yo pote. Te gen nèg ki te gen valiz nan do yo. Mèdam, mesye, mesye, ann ale. Mesye! Mèdam, mesye, mesye, ann ale. E pa gen nèg ki gen valiz nan do k ap fè operasyon an. E pa rezon, fè bak, dousman. Pataje videyo a. Sa vle di ke lè yo di w machin yo ap fè bak la, gen anpil koub, se pa yon bagay ki fasil pou machin fè bak nan zòn sa a nan nwit, paske se yon ti wout ki fèt an koub. Sa vle di ke se ke machin nan fè bak, li kite kay lakou devan lakou kay Prezidan Jovenel Moïse la e nèg yo ap pran prekosyon, y ap fè bak, y ap fè bak dousman, y ap fè bak e zam prente sou yo nan moman an, y ap fè bak jiskaske yo vin rive sou wout Kenskòf la. So lè yo rive sou wout Kenskòf la kounye a nou pral tande sa k pase. Sa vle di ke mèsenè yo ap di machin nan back and then machin nan ap fè back e yo prete sou machin nan y ap mache pou fè machin nan fè back la ke yo mande l fè a jiskaske yo met machin nan deyò nan lari a. Kounye a ann tande sa k pase. Depi machin nan ap fè back la, parese yon fi rèk ak dèyè l epi nou wè pikòp inite espesalize yo ak ti mouteyè a dèyè l. Èske n konprann? Misye te devan li menm. Epi kounye a, misye ap fè bak epi l wè li kòm la. Dèyè l. E lè kòm yo fè bak nan Pale Ensèk lan, yo vin rive sou wout prensipal la, wout ki monte konsa, tout moun konnen l. Parizon di Dimitri nan telefòn. Nèg yo kontinye fè bak, li sou kanpe, y ap fè bak, y ap fè bak, kounye a tout machin Dimitri, USGPN e Paraison yo vin parèt sou wout la epi kounye a nèg yo ap monte yo menm sot nan rue de la Pèlerin 5 la. A note, okenn angajman de konba. M te vin note sa. Epi nèg yo ap vanse, nèg yo ap vanse, kounye a. Kounye a machinyè GPN yo bay bay tèt yo anba kòmsi bay Pétionville kounye a nèg yo menm parèt nan pou pran pè de ensèk lan sou wout prensipal la. Parezon kòm mèt dam. Brav gason. Parezon pa desann. Meme ede m pou w mete l nan pozisyon stratejik pou w gade jis anba a nan pèlen reset lan pou l wè si nèg yo ap soti. M pa konnen si nou pran sans nou. Kòmsi m ap m antre nan operasyon an la. M ap m ap imajine kòman strateji sa yo met an plas pou yon nèg tankou Vladimir Paraison ki deside l ke l ap kite kèlkeswa kantite moun ki vle fè pati de konplo sa li menm l ap retire tèt li e l ap batay kont konplo a. pou l wè si l ta sove lavi prezidan an malgre l konnen mèsenè yo devan l prete zam sou li men machin polisye yo k dèyè l la tou nan konplo a sa vle di ke li menm sèl li lage pou kont li so lè l gade l wè ekip usgpn nan vire tèt machin pa yo desann met tèt yo sou petyonvil Li menm antan ke polisye ke mèsenè prete zam sou li, li ta dwe swiv ekip polisye parèy li yo pou y'al konsète pou yo konn ki strateji yo pral met an plas. So li konnen ke yo nan kou a, li konnen ke pa gen anyen k'ap fèt pou sove lavi prezidan vre, li just kite yo, piske se li menm ki te devan, kounye a nan rale bak la, li vin moun ki, li vin parèt kòm moun ki dèyè, kòm se bak y'ap rale. So tout mete tèt yo. desann sou Petyonvil, li menm li vire tèt li monte, sa vle di l pou kont li. Li pa nan favè yo, l pou kont li. So kounye a li etenn motè ma, li vire machin ni pou kòm nou konnen sou wout Kenskòf la, li son wout son mòn li ye, ou kapab ap desann an machin ou an motè a etenn, li etenn motè machin nan, li etenn limyè l epi l glise machin nan desann sou wout la, lè li kite yo fin ale epi l glise machin nan desann sou wout la pou l al kontwole kisa l ka fè. pou l retounen back anndan pou l al wè si l ka sove lavi prezidan an. Vladimir Paraison, gwo kout chapo pou ou brav gason. Di, pandan lan lè machin nan etenn, pa gen limyè, misye nan machin nan, epi l wè machin asayan yo kòmanse vire y ap desann nan Pèlerin Sent lan. Antretan. San limyè l pa limen. Pase pa bliye ke li te pèlen yon sèten longè. Kounye l ap desann nan pèlen yon sèten. Lè l rive. Ok. Li antre, limyè etenn, e l al gade anba. Il a vu tout machin ki t ap desann yo disparèt e misye rantre nan pèlen yon sèten. Arive sur place, li wè nèg Simo yo. Nèg Simo yo di, Jeff, Se Bondye ki sot sovem la nou manke mouri. Nou nou tande ki moun ke nou bay zam pou bay prezidan sekirite? Se dans le rapport. Se Bondye ki sove yo la yo manke mouri. Pataje video a. E pa rezon lè rantre e misye wè devan. peut ont été désarmés. Tous ont été désarmés. Tous les policiers ont été désarmés. Tous les policiers ont été désarmés. L'évolution, pas oublier, l'USP est là pour protéger le président en cas d'attaque pour sauver le président. Li pa rezon pran tout nèg usp el antre andan kay la e lèl komanse antre li wè tout dega k genyen epi yon kò atè a. E kò a pa fè mouvman el gade epil wè Se la premyè dam. Brave gason. Ki e kouche alonje san fer de mouvman. E pa rezon di. Premyè. Paske se kom sa ke pa rezon apel Martine Moise. Premyè. Epi Martine sere kò l. Pase chak timoun yo te kenbe yon bò nan ponyèt bandi yo. Atè a. Epi Martine di, Dede yo? Paske se konsa l te toujou rele pa rezon. Epi l fè ouf. Se yon ouf de soulajman se kòmsi li di nou sòm sove. Pèp li ta ge a wap peye nan san. E parezon ni an pa antandu le prezidan parezon panse ke prezidan nan machin asayan yo. Karason panse ke prezidan nan machin asayan yo. Paraison di tèt li, Fòk mwen sove premye dam nan paske li wè li blese. E Martine fè youn nan timoun li yo yon jès nan tèt li. Yon jès, men se kòmsi li pa lave l men pozisyon Paraison te ye a, selon. Dosye Paraison pa tande sa l di a men se kòmsi l di pran sandal ou mwen nan chanm nan e lè l fin pale ak youn nan timoun yo e youn nan timoun yo leve pou l antre nan chanm nan Paraison pa konn sa k gen Sam renmen misye yon kondisyon misye swiv timoun nan paske li pa konn sa kap dan. E parezon a dekouvè le corps du president. Asasine nan chanm nan ak plizyè twou bal. Swa li rele Leon ou swa Leon rele l. Parèzon di l. Leon mande kouman prezidan ye, Parèzon di l. Li mouri. Pati ke Gary Pierre Paul Charles pa ajoute nan videyo sa, se ke antretan tout mannigèt sa yo ap trase moun ki responsab sekirite prezidan an ke prezidan rele pou vin ba l bakòp paske lavi l an danje, yo bloke tout posibilite pou ke moun ki gen bòn volonte. ki ta dwe bay prezidan sekirite yo menm yo antre nan espas Pelerin 5 lan e lè Léon Charles vin remake ke se anndan kò sekirite prezidan an menm konplo a mare pou ansasinen prezidan Léon Charles mande pou bloke Pétion-Ville la bloke wout Peleren an sou asayan yo ki te bezwen pase desann sou wout Petyonvil la kounye a lè yo rive nan do komisarya Peleren an yo pa ka moute yo pa ka desann wout la bloke se youn nan rezon ki koz nou wè gen asayan ki te al refije yo nan Jalouzi kote popilasyon an te jwenn yo kache nan raje piske Leon Charles te gentan pase lòd fè bloke tout peyi a bloke tout ayopò bloke tout kote nan peyi a pati sa. Ki se chofè e chèf sekirite bandi m dirije. E li te pran Martine met nan machin nan, paraison, e li pran machin nan pou l kondwi. A note ke Ben sanble yon nèg ki abite tou prè de kay la. E paraison mete tout moun nan machin e l fè yon kòtèj. Lè parèt son fè kòtèj la, kounya lè son te pale de 5 lan, nòmalman se pou l vire desann adwat pou l vin Pòtoprens. Men eyan vi les assaillants, les assassins te sou li a, parèt son monte agoch. Li monte agoch an kòtèj. Epi, li vire, li pase Laboul, li al pase pa Montay Nwa. Moun ki konn Petion River. Sur la route, pandan misye sou wout la, li pa nan menm machin ak Pwovèn Ann nan. Pandan l sou wout la, nèg sot pral devan se pap, epi li rele chofè a, li di chofè a banm pran devan. Pito. Yon grenn gason potorik gason ki pa pot kanson pou bèl twal ki fè valè travay zansèt yo te fè lè yo te trase egzanp sa a pou ban nou libète ke n ap jwi jounen jodi a. Non misye rele Vladimir Paraison mwen voye yon gwo kout chapo pou misye jounen jodi a la e ke map eseye kòmante videyo sa a ansanm avèk nou poum ede nou konprann kote lanmò prezidan Jovenel Moïse soti. Nou salye tout moun Etazini kap tande nou nan moman sa a la, nou salye tout moun Ayiti kap tande nou ki se dezyèm peyi ki gen plis moun kap tande nou se Ayiti, nou salye Brezil ki vin an twazyèm pozisyon e nap salye Chili ki vin an katriyèm pozisyon e Kanada ki vin an senkyèm pozisyon. Si ou menm wap tande nou ou nan lòt peyi kèlkeswa peyi kote ou ye a fè nou konnen ke wap tande nou nap eseye fon travay avèk ou poun ede w repanse tèt ou piske jounen jodi a ti souflantchou ti sousou nan peyi dayiti fè konplo pou asasinen prezidan repiblik peyi nou son wont pou nou tout so map eseye fon travay avèk ou poun wè si nou ka bare konplo sa yo pou yo pa repete piske demen si Dye vle kapab se ou menm ki vin prezidan Kapab se pitit ou kapab se pitit mwen edike fok nou fè de travay pou lè vakabon fè dezod konsa pou yo jwenn yon repons pou ke lot moun kab konnen jou yal eseye fè sa men ki sak ka rive yo edik kontinye pataje video sa e fè nou konnen nan ki peyi wap tande nou. Sou fè moun yo konfyans ou pa byen di menm al lakay li al chache swen paske pa konn desi mennen lopital la si yo pap vin dèyè w. Si papa w mouri li di wi manman m gentan di m sa epi pa rezon di l ki stati w eske se ameriken w ye eske se fransè w ye eske kanadyen w ye bay misye di non non li di misye yon rezidan bay di ok pa gen pwoblèm vin jwenn mwen pou m ka pote jou e pa rezon gran gason. kontinye pwoteje pitit Jovenel la ki te yon kote. Piga m bliye ke Dimitri Herard te sou wout prensipal la. Pase m. Pa bliye sa non. Sou wout prensipal la. E nou bliye sitou pa ke lè bandi on ti gèt bam. Te la. e Dimitri Herard a òdone a la twoup, a tout bal ki te la, de fè un repli taktik. Le mo ki la itilize dan son dosye. Avedi di nèg e Dimitri Herard ki aparamman poko gen enfòmasyon sou prezidan an. Li di tou ke l panse ke prezidan an te nan men menm nèg yo nan machin nan. Li di Miguel Herard rapidman, pa bliye m te di w li desann anba, li desann Bel Air. Li rele Palè Nasyonal pou l di, silvouplè, li rele asistan l ki se mesye Jerry Ronel, li di l, bare ayewopò paske nèg yo genlè pral avèk prezidan ayewopò. E pandan repli taktik la. Dimitri ap rele pwòch prezidan, Dimitri poko jwenn pòs prezidan. E Dimitri jwenn Yon grenman! Mwen pa oblije site non moun nan. Yo jwenn nan. Moun nan ap ekskize m. Paske si moun nan t ap travay avèk Jovenel, li pa ka te gen yon reyaksyon konbatiy. Mesye moun sa a son moun ke m konnen. Lè Dimitri finalman jwenn Esther Antoine nan telefòn e Dimitri di Esther li sa se yon operasyon w di ye e Esther di li Kisa fè ti Léon vin di la se prezidan de la repiblik wi. Entimite e konprann e Esther konprann. E kom Dikit pa konn sa. M pa konn si nou konprann non. M pa konn si nou konprann. E di ke Dimitri aksepte ke moun ki vin asasine prezidan Jovenel yo. Se ajan Diye. Sa vle di ke Dimitri a vle fè m konprann ke l tèlman bèt, li pa konnen ke Diye se yon ejensi ki siyen yon akò avèk gouvènman nan Amerik la pou ke yo regle kesyon dwòg a. Ke Diye a pa gen okenn dwa pou l arete okenn prezidan nan okenn peyi, Piske pou diye a fè yon operasyon arestasyon kèlkeswa moun, fòk peyi a bay ok sou chak grenn operasyon. Sa vle di ke Dimitri a, kòm otorite, kòm chèf sekirite prezidan, li vle ap adousi moun pou l fè moun konprann ke moun ki te vin pran prezidan an se diye. Alò fò m di nou byen, Pa gen anyen ki di ke Dimitri konnen yo pral touye prezidan non. Pa gen anyen ki di l konn sa. M pa pral kouri di l konn sa. Men li antann li, li anndan mouvman an, li konnen ke gon operasyon, gon operasyon k ap fèt pou yo pran prezidan an pou y al avè l. Li asire l ke travay sa a fèt. Dimitri Herard asire l ke anvan l fè kèlkeswa sa l gen pou l fè a, Antretan, nouvèl asasina prezidan an li rive nan komisarya Petyonvil la. Twoup la te sou chòk e gen nèg nan polis la k ap kriye. Antretan, asayan yo pa janm rive bò Pinap. Yo ret nan wout. Pataje videyo a. Antretan, Dimitri kite twoup la. li kontourne pou lal gade sak gen la prezidan Jimmy te konstate ke lè jan bat ke lè jan on fè lè asayan on fè yn atak avèk de grenad premye bagay nan kesyon kòmantè m nan videyo sa a ke Gary Pierre Paul Charles pataje avèk nou selon enfòmasyon ke li konpile pa rapò a de sous ke l genyen sou aktivite ki te al atake rezidans prezidan Repiblik Dayiti nan 6, 7 jiyè ki sot pase la. Kòman Dimitri Herard fè konnen ke moun ki te rantre lakay Prezidan Jovenel Moïse yo ale avèk yon dokiman? Kòman l fè konnen sa? Yo ale avèk yon dokiman. Kòman l fè konn kot dokiman sa? Kòman Dimitri Herard fè konnen ke asayan yo ale avèk yon dokiman? Pèp Ayisyen, nou bezwen enfòmasyon sa yo. Wi. Jis kaprezan. Dimitri a remake, dizon a releve, ke le kartouch itilize etè de kalib 5,56. M pa spesyalis papa. Kalib 5,56 la, se pa ti bagay piti menm. Sa vle di ke si m byen konprann, gen 3 ajan USGPN ki rete sou wout Kenskòf la nan fè repli taktik pou met tèt desann sou wout Petyonvil. Kiyès ki lage ajan USGPN sa yo sou wout la? Eske se asayan yo ki te kidnape ajan USGPN ki te nan espas rezidans prezidan an e lè yo rive sou wout la, yo fè yo desann machin asayan yo, yo kite yo sou wout la oubyen se kisa? Sa vle di ke eksplikasyon yo pa klè nan ti pati sa, m ta renmen Gary Pierre Paul Charles retouche videyo l la pou l pi klè avèk nou sou enfòmasyon sa yo, ou si gen lòt moun ki kapab vini pou eklèsi nou davantaj, nou bezwen konnen egzakteman kisa k te pase nan jou swa 6 ak 7 jiyè dènye kote ke asasen nan peyi Dayiti te fè konplo. Apre yo te fin asasine Prezidan Jovenel Moïse dèyè mikwo, eben yo itilize nèg ak zam pou detwi kò fizik li. Ki fè jounen jodi a nou lage nan yon peyi san prezidan. So mwen menm mwen bezwen gen tout enfòmasyon sou kijan sa te ye pou ke nou trase egzanp pou sa pa repete ankò. Lè nèg yo ap desann, nèg yo ramasse twa yo di pèl yo. Kiyès ki te lage yo? Gary si m byen konprann byen sa Gary di se ke ajan usgpn yo te nan ekip Dimitri a men repli taktik la gon mouvman k fèt ki fè tout ajan IGCPN sa yo rete sou wout la e asayan yo vin ap pase desann kounye an yo rekipere ajan IGCPN sa yo yo sanse kidnape yo. e endike yo pran yo an otaj. Si m byen konprann se sa men kòm enfòmasyon yo pa fin klè nan pati sa, m ap eseye dekòtike yo pou nou fason pa m. So pataje videyo sa pou pèmèt ke plis moun ka branche piske n ap eseye fon travay avèk ou pou ede w konprann pi klè ki sa k te pase nan jou 6 ak 7 jiyè lè asayan ak mafya nan peyi Dayiti te met tèt ansanm pou asasinen Prezidan Repiblik Dayiti Jovenel Moise. Gen yon ki blese, gen de ou pral libere. M a eksplike nou sa, m pa konn si se nan akte 2 a oubyen se nan ak 1 an. E negosyasyon ta pral kòmanse. Nou konprann sa m di nou an? Negosyasyon ta pral kòmanse. anba video a la Dominican Republic m pa wè nou anba video a la moun sendomeng yo pa branche si nou konnen yon moun kap viv Dominican Republic tag li nan video a piske m vle tout ayisyen tande map eseye fè yon travay avèk nou pou m eseye dekòtike enfòmasyon sa yo ke Gary Pierre Paul Charles pibliye sou entènèt la konsènan asasina prezidan Jovenel Moïse se sur ke nou poko jwenn tout enfòmasyon sou kòman sa te pase nan jou 6 ak 7 jiyè dènye lè asayan yo te rive sou Prezidan Jovenel Moïse nan kay li nan Pelerin 5 Ayiti e ke yo asasinen n. Jounen jodi a n ap eseye konprann ki sa k te pase e m ap pataje opinyon pa m avèk ou. Mwen swete ke ou menm tou w pataje kòmantè w, pataje opinyon pa w e pataje sa sou tout paj pou pèmèt ke tout moun tande. N ap eseye fè yon travay pou nou wè Ki kote sa te soti? Ki sa ki te lakoz ke otorite nan peyi Dayiti pa t bay yon repons ki te kab enpoze ke asayan yo konplete rèv sa a, konplete pwojè sa a ke yo te genyen, ke asasen nan peyi Dayiti te peye asayan nan lòt peyi etranje pou vin asasinen prezidan repiblik nou nan peyi nou Ayiti? Non pa m se Figaro Gaston, m ap eseye fè travay sa a avèk ou, pran responsablite pa w la, pataje videyo a, sinon n ap kontinye kòmante videyo ke Gary Pierre Paul Charles pibliye. Si se ka sa. Paske pa bliye m di nèg yo desann. E se yon sèl desann yo fè. Desann nan te gen Dimitri ki fè bak, te gen Paraison ki te monte. Si misye te nan plas sa a, donk yo pote sou li tou. Donk li te menm kote a nèg yo. Se kounye a e nèg yo k pou bay eksplikasyon sou sa. Se pa mwen. E sèl e sivil wè nèg yo. Li sivil, kanpe l pa fè anyen. Paske l pa ka fè anyen l pou kont li. N ap salye tout moun ki branche live sa Piske n ap eseye fon travay avèk ou pou n ede w konprann sa k te pase nan nwit 6 pou rive 7 jiyè dènye ki te koz ke lapolis an Ayiti oubyen moun ki te responsab sekirite prezidan Jovenel te konplete pou asasine prezidan Jounen jodi a, n ap eseye dekòtike enfòmasyon sa yo avèk ou pou n ede w konprann yo, piske nou pa kwè se sèl enfòmasyon ki la, men se ti sa yo n tande toujou. M konnen gen anpil nan nou k ap poze tèt nou kesyon sou sa k pase a, nou pa ka jwenn repons. So m ap eseye fè yon travay avèk nou, pataje opinyon pa m avèk nou. N ap kòmante opinyon oubyen enfòmasyon ke Gary Pierre Paul Charles pibliye. So m ap mande w pou w pran responsablite pa w pou w pataje videyo sa a pou plis moun ka branche, pou plis moun ka tande travay n ap fè a. Depi nou gen anpil moun ki enterese, ebyen n ap kontinye fè menm travay la, men si nou pa gen anpil Ayisyen ki enterese, pa gen rezon pou n ap itilize tan nou, pou nou rete dèyè konpitè nou, pou n ap eseye dyaloge avèk nou, pou n ede w konprann. M panse ke w gen yon devwa, ou gen yon, ou gen yon, ou merite konnen kisa k te pase. Ok, m panse ke w merite konnen kisa ki te pase jou swa sa. So mwen menm antan kon moun ki te okipe pòs nan leta, ki konn kijan leta òganize, kijan leta fonksyone, ki konn kijan sekirite fonksyone nan yon peyi, e depi lè m te tande Prezidan Jovenel mouri asasinen lakay li, mwen te di klèman ke son inside job. Se pa jis yon bandi entènasyonal ki pran avyon l, ki vole la lan Ayiti l di l pral touye yon prezidan. Sa vle di ke m te di sa le menm moman ke sa t ap pase a, anvan menm yon peta te tire bò kote Ayisyen yo, mwen menm mwen te gentan di fò yo ban m yon repons, piske m konnen ke m pa t ap pran sa a nan men yo. So jounen jodi a, avèk enfòmasyon sa yo ke Gary Pierre Paul Charles pibliye, li ede nou konprann plizoumwen ke gen yon inside job ki te konsène tout moun ki te peye pou zak la fèt, ikonpri moun ki te itilize mikwo yo radyo yo, televizyon yo pou zak la fèt, ikonpri moun ki ta bay prezidan sekirite ki te yo menm patisipe nan operasyon asasina prezidan Jovenel Moïse. Pou nou tout ki branche, mwen pa gen chans pou m wè tout kòmantè yo, mwen wè kòmantè Manista Philogène ki mande si pa rezon ensekirite nan moman sa la, e mwen menm m ap di nou ke Vladimir Paraison son moun ki dyanm, son moun ke m konnen, son nèg tankou m, nan yon sans, ke nou menm nou pa konnen m, pou nou menm ki pa konnen m, nou gendwa menm panse se djòlè m ap fè, but tout moun ki konnen m konn sa, m son nèg ki brav, m son nèg ki pa pè anyen, pa gen anyen k fè m pè menm, sa vle di ke si m te nan zòn nan, nèg yo pa tap menm pran chans fè sa, piske yo tap konnen son bagay ki enposib, yo pa ka fè l, e se sur ke si m te nan zòn nan, Prezidan Jovenel Moïse pa tap mouri lakay li, pa gen sa pyès. Yo tap touyel nan la rue. Li tap yo tap fè plan sa pou yo touyel nan la rue men pa lakay li. Sa pa tap ka fèt. Lè di ke yo di lè chat pa la rat pran kay bon son bagay konsa k fèt men Bondye pi gran ke nou te genyen yon brav gason ki se Vladimir Paraison son nèg kem konnen pa konn pè. Se bon nèg ki konn pè. Sa vle di ke se bon nèg ki bezwen pakèt moun pou bal sekirite pou lan sekiritel pa bezwen tout istwa sa. Sa vle di ke son nèg kap viv djanm e moun ki fè zak sa yo, yo gentan antrave tèt yo deja, yo pa gon rezon pou yal atake parezon piske sa pou yo te fè yal fèl deja. Lè l di ke sèl chans li pat genyen se te sove lavi prezidan Jovenel, li pat ka fèl, li pa fèl, li te gen chans pou l sove lavi madanm nan, sove lavi timoun yo, li te fè sa e ke Bondye fè yo pat gentan touyel nan moman ke l tap fè sakrifis pou l te rive sou plas pou l te sove lavi prezidan, ebyen kounya m pa kwè l gen anyen pou l pè. E di ke enfòmasyon yo gras a Dye yo deyò. E di ke Gary Pierre Paul Charles di tout enfòmasyon sa yo ke l verifye ke l gen yo nan men l. E di ke mwen menm mwen menm m ap konseye Vladimir Paraison pou l pa fè silans piske m konnen se pou nèg ki renmen pale, se pou nèg ki renmen fè medya. Men m ap konseye l pa fè silans piske silans li kapab lakoz lòt moun mouri, kapab lakoz ke mafya yo kontinye ap mache sou moun, yo kontinye ap fè zak. Sou sa e di ke. Fòk enfòmasyon yo sòti pou n konnen egzakteman kiyès ki te enplike nan asasina prezidan pou moun ki te fè zak sa peye pou ke lòt moun pa janm pran chans fè radiyès konsa ankò. Ajan sekirite kak sivil la li fè sivil siy nan machin nan li di lap desann e sivil di non. E sivil di bare tout wout. E sivil potko janm gen enfòmasyon sou prezidan an. E pandan sivil ap pale a, nou wè yon kòtèj a gran vitès ap sòti nan palè Reset lan. Nou yes dirijan an pale. Donk civil wè machin ki gen premyè dam nan a paraison kap monte donk civil vini lè evènman pase donk civil panko okouran paske civil tap kontrole lòt bagay donk e civil antre anndan e civil wè dega e civil rentre nan pakingan. e konstate dega ki gen sou lakou a, twou, bay, eksetera, konsènan lòt ajan ki te sou plas. N'oubli pa ke sivil se kòdonatè. Nèg yo di sivil tande. Yo te minote nou. Baryè a, nèg yo sote baryè a. Vit machin yo eklate. E se pandan sivil ap eksplike sa, nèg yo ap eksplike se bizar. chofè prezidan Junior Derosier e ap. Ok nap salye tout moun ki branche e video sa nap eseye fon travay avek ou poun kre yon meyè ayiti e nou gen anpil moun Dominican Republic branche n nou kontan sa Philadelphia ou branche nou kontan sa nap salye tout moun ki branche pou yo fè nou konnen kote yap tande nou paske nap eseye fon travay avek ou poun ede w dekòtike enfòmasyon sou asasina prezidan peyi w, Jovenel Moise. Nou panse ke pwoblèm sa a bezwen patisipasyon chak grenn Ayisyen piske jodi a la kapab se Jovenel Moise, men demen si Dye ve, ki sa k di w ke pitit ou p ap vin prezidan? So si nou pa rezoud pwoblèm nan se pral pitit ou, se pral pitit pitit ou, se pral youn nan nou. Sè di ke mwen menm, m gen 52 zan sou tèt mwen kounye a, m pa gen anyen k di ke m ap gen tan dirije peyi Dayiti anvan m mouri. e m pon moun ki gen foli pou sa tou, si se si peyi a twouve l nan yon pozisyon kote tout moun ap fè makak pèsonn pa wè peyi se pòch yo, yo wè sa kap rive ke se mwen k oblije pran tèt li pou m vire tèt li monte pou m rann lavi vin miyò ladan l men m pa gon foli dirije peyi dayiti men m gon dwa pou m dirije peyi a tou si m ta vle se peyi m ke sa vle di ke dezòd ki fèt jounen jodi a li pa nan avantaj. Pèsonn ki vle yon meyè Ayiti. Kèlkeswa moun ki aplodi sa k fèt la, si pwoblèm sa yo pa janm rezoud, medya ap toujou ansasinen w a mikwo yo, apre yo chache moun a zam pou fè egzekite w jan yo fè Prezidan Jovenel Moïse la. So se responsablite pa m ke m pran aswè a la pou m eseye dekòtike sa k te pase a ansanm avèk ou pou m ede w konprann pou ke nou trase yon egzanp pou ke sa pa repete ankò. Ajan e ajan ki chaje pou asire sekirite prezidan an ok misye rive e misye di sivil prezidan mouri se nan lakou a nèg yo di sivil sa e sivil pa rantre andan paske sivil pa vle souye sèn nan li rete deyò. E sivil vrèman abati, l anonse li rele sekretè jeneral palè a, Lyonel Valbrun, e l di Lyonel Valbrun, Prezidan an mouri. E sivil gad nèg yo, li reyini nèg yo, l di nèg yo, Kòman nou fè vivan nou menm pou Prezidan Jovenel mouri? Sivil ap pale avè Jean wi. Nèg yo di, nou pa t gen tan reyaji, chèf. Yo voye grenad e sivil di yo, O, pa gen nan youn nan nou blese? E sivil mande dcpj pou fè yon ankèt. Son bagay terib wi k pase la. Poukwa il n'y a pas eu de combat à partir de Pèlerin 5? Poukwa 3 polisye ont il ete livre, plase sur la route? Yo di se pou te rele an telefòn pou bay enfòmasyon. Donk, pou sèten moun sa pa kenbe. Gwo sèvis enfòmasyon ki t ap fonksyone nan Petyonvil la, lè sa m te gen Alix Alexandre kòm komisè Petyonvil. Gon moun ki rele ki di m ke vòlè rantre lakay li, piske m te fè yon emisyon ak Garry Pierre Paul Charles ke nou wè n ap tande la, ke m te bay nimewo telefòn mwen, nimewo telefòn pòtab mwen. Ke m te di tout moun Petyonvil, se mwen menm ki responsab sekirite chak grenn sitwayen k ap viv nan komin Petyonvil. Si y ap dòmi lakay yo, yo panse yo nan ensekirite, premye moun ki konsène de sa se mwen. Pou yo rele nan telefòn mwen, m ap rive sou yo anvan lapolis. m te pwomèt moun Petyonvil sa. Lè m resevwa kout fil sa, yon sitwayen ki te tande m t ap pale nan radyo a, m te di sa, misye di, misye rele m pase l an danje, li kouri kite kay la bay anviwon 5 vòlè ke l di ki te antre lakay li. Misye rele m nan telefòn, mwen di misye m ap rive lakay ou a nan 5 minit. Sa se chèf Lè w chèf se pou w rans. Chèf ou gen responsablite. Ou pa ka jis rete pou djòs ap mache woule bèl machin, pote gwo zam pou granmesi. Lè m te majistra adjwen Petyonvil, lè pèp la ap dòmi, mwen menm mwen kanpe sou de pye m. Depi lari a pa plen moun mwen m paka nan dòmi paske fò map veye moun yo e mwen k responsab moun yo so mwen di misye map rive lakay ou a nan 5 minit ou wè nan 5 minit mwen di misye map rive lakay li a mwen nèg m te toujou mwen se yon nèg ki te toujou gen M 14 mwen piske m konnen map viv nan yon peyi bandi m paka konte sou lapolis pou fè tout bagay piske m ben nan polisye yo m konnen se pa tout ki onèt se pa tout ki sou sa vre menm kote m di misye mwen nan wout la Tout zam mwen genyen m gen yo pa plizyè menm zam nan pou si map tire gon zam ki blokem ka lagel atè m pran yon lòt so mwen nèk pran double tout zam ki nan machin mwen rapid epi m pran kantite minisyon m ka met sou mwen kankou m ka fè lagè ak yon peyi epi m pran wout la m pa konn si m petèt pran sa pranm petèt ant 5 segond ak 10 segond. Pou map bake machin mwen ak kantite zam kem te bezwen ajoute epi m fann lari a lèm rive m pandan map deplase poum rele Alix Alexandre poum di misye ke nan tèl kay tèl kay ke vòlè yo fèk relem la ke vòlè debake nan kay la map rive nan kay la nan 5 minit m pa mande misye si lap vini sil pa vini non m di misye map rive nan kay la nan 5 minit piga m rive anvan w. Depi m pran map franchi wout la m prale tout moun wè map franchi lari petyonvil tankou yon moun fou lèm rive manèg desann nan lakou moun nan t dim li gen manèg desann sa malame konsa m brandi sou kay la li di kem di kay sa m di pa gen moun kap soti anndan kay sa pou m pou pou pa gen anyen kap fè moun sa yo soti anndan kay misye a jan yo t antre a sa vle di ke nap koresponn avèw la pou la m trase yon egzanp sa vle di ke lè polis debake Lè Alix Alexandre voye 2 pikòp polis vin ap eseye vin gade lè yo gade yo tou jwenn mwen kanpe la zam alamen sa vle di ke lè w chèf se pou yon rans so sa vle di ke w pa ka di m ou se chèf sekirite yon prezidan prezidan rele w lan telefòn li di w konsa lan danje ap di pou ap di konsa ou te rele entèl ou te rele entèl epi w kanpe epi w ale w kanpe yon kote w kache yon kote pou kite lè yo fin asasine prezidan w parèt pou vin fè konsta ou vin fè konsta ou fè ti figi w vin parèt lèd ti sousou. Ou fè konplo poutèt de twa fèy papye dola, ou elimine tèt ou konsa nan sosyete a, ou pap janm moun, ou pa gen okenn valè nan kominote a. Mentnan, kite m eksplike w. Nan panse wi bro, alright. Nèg yo chène de lame yo. Pa bliye nèg yo gen yon kòmando mesye. Mesye nap fè kòmantè depi n fè sa wa tande dim sa depi nap fè kòmantè map pèdi fil li pa bliye nèg ame yo yo pase 2 zè san ke yo pa atake swiv mwen byen wi. La gen enfòmasyon ou mouri a. E pa e pa Jovenel mouri non. Enfòmasyon pou Valo mouri, Marco Campan, Walter nou mouri a. Ok. Yo pase 2 zè san ke yo pa atake nèg yo. Nan tèt kòmando a gen yon kolonèl. Gen sèten ki deside batay, gen lòt ki di yo pap batay. e kou lòt gwoup k al nan anbasad Taiwan kouri yo separe yo. Nèg yo di tiye yo, genyen ki enfòman dea, genyen ki di yo ap travay pou FBI. Vincent pou dea e Solage pou FBI. E cnn kounye a wap tann lan. Ok pati sa yo pa twò enpòtan mpase ke nap gen poun tande yo men yo pa twò enpòtan m swete ke w te satisfè de travay kem te fè avèk ou aprè midi a la m eseye pataje kèk enfòmasyon avèk ou sou asasina prezidan Jovenel Moïse ki te fèt le 6 pou ouvri 7 jiyè pase a kote ke asasen nan peyi dayiti konplete, yo peye lòt asasen pou vin ranfòse yo pou ke yo te kapab rive antre lakay Prezidan Jovenel Moïse pou yo asasinen l. Jounen jodi a, mwen menm avèk ou, n ap pase tout vi nou, n ap esplike pitit nou, n ap esplike pitit pitit nou, ki jan nou s on pèp ki trèt, ki jan nou s on pèp ki neglijan, ki jan nou s on pèp ki iresponsab, paske zak sa a ki pwodui a, se sa l siyifi. So mwen pran responsablite map eseye dekòtike enfòmasyon sa yo avèk ou. Mwen menm mwen mande w pou w pran responsablite pa w pou w pataje videyo sa pou plis moun ka tande l. Nou pa kwè se dènye bout enfòmasyon nap gen pou n kòmante sou kesyon asasina prezidan Repiblik Dayiti Jovenel Moise ki te fèt nan nannuit 6 pou louvri 7 jiyè ki sot pase la. Nou twouve ke nou fèt nan yon pèp ki pwodui plis trèt ke bon moun. Men sa pa dwe dekouraje nou pou n kontinye motive moun, pou n rale zòrèy moun, pou n eseye wè si n kab konstwi yon kominote ki pi solid. Jodi a se Prezidan Jovenel Moise, demen se kapab ou menm. So n ap mande w pou w pran responsabilite pa w la, pou w pataje videyo sa a, ke nou kòmante sou li, pou ede w dekouvri ke trèt ki asasinen Prezidan Jovenel yo, yo te dèyè do l. Yo te anndan lakou lakay li, yo t ap dòmi leve avèk li. Se moun pa l, moun li fè konfyans, se yo menm ki asasinen l jounen jodi a, ke nou menm nou konnen ke ou pa toujou fè moun konfyans a san pou san. Fòk ou toujou gon grenn de twa grenn nèg pou w ka konte sou yo, men a on rezèv. Malerezman pou nou. Prezidan Jovenel Moise se ton nèg ki te twò nayif pou l te konprann sa, enben jounen jodi a l pèdi lavi l. So mwen menm ma pran responsablite pa m pou m kòmante sou sa pou m ede ke moun ki fè zak sa yo peye pou sa, pou lòt vakabon pa al pran chans fè jan de dezòd sa yo nan peyi a. Mwen di ke m ap mande w pou w pran responsablite pa w la. Nou salye tout moun ki pataje kòmantè yo avèk nou. Nou tap pale nou pa gen tan pou nou kanpe travay ke nap fè a pou nou li kòmantè ou yo pou nou reponn ou kesyon yo men nou pwomèt ou ke nap fè sa lè n gon lòt tan e ke nou mande tout moun pou ke yo pataje video sa pou pèmèt ke moun ki sou paj pa yo ka gen aksè ak travay nap fè a pa neglije like paj sa ki se non mwen Gaston Figaro ki pran responsabilite pou m fon travay pou m make pasaj mwen sou planèt sa map eseye kreye yon Ayiti ki pa egziste jounen jodi a men m kwè ke kreye Ayiti a se pa jis al plante yon pye patat jis al plante yon pye mango jis al travay se dyaloge avèk ou pou ke nou tout ansanm nou mete ansanm pou nou travay pou ke ayiti sa rive egziste pandan egzistans jenerasyon pam so mwen pa vle ke jenès kap vin ranplasem yo vin ap pale de sa jan jak desalin te fè sa petyon te fè sa anri kristòf te fè mwen vle ke pandan yap pale de tout nèg sa yo men fò yo kab pale de mwen menm avèk ou mpanse mwen menm avèk ou ka kreye istwa pa nou menm jan jounen jodi a nou ka di Si nou gen 10.000 Vladimir Paraison nan peyi a, nou ka gon lòt Ayiti. Misye gen anpil demagoji k ap fèt, men gen kèk grenn nèg ki djanm, gen kèk grenn nèg ki pa kite grenn dola fè yo souke, yo kwè nan valè. Sa vle di ke yo kanpe, yo pran de desizyon, yo riske vi yo, yo pran de desizyon pou peyi a. Byen ke m konnen gen anpil lòt nèg ki mouri san yo pa pale tou, piske fò m klè sou sa, anpil gwo patriyòt ki tonbe, san yo pa menm gen tan bay istwa kisa yo te fè e endike jounen jodi a si Vladimir Paraison te tonbe enfòmasyon sa yo ke nap kòmante sou yo la nou pa tap genyen yo pise nou pa tap jwenn moun pou ba nou enfòmasyon sa yo men nou toujou konnen ke gon Bondye ki la pou pwoteje de brav tou e endike ou pa kapab kite lachte mennen ou e endike ou pa kap jis pou ou pa mouri ou just kanpe ou kite tout bagay ap pase sou zye ou. Edike prefere ke w mouri nan batay ke w kanpe pou ap imilye tèt ou konsa jan nou wè de polisye souflantchou ti sousou vann prezidan peyi a konsa nèg yo kanpe nan lakou prezidan yap asiste asasina prezidan menm yon peta yo pa tire Edike sa se lachte Edike yon nèg ki te kanpe nan lakou ka prezidan m gen presyon menm si yon chen vomi w ta dwe bwè vomi an paske w pa itil anyen w pa reprezante yon moun w pa gen okenn valè. Yo non pam se Figaro Gaston m toujou fè efò m pataje je d'amour avèk nou depi m gon lòt chans map fè sa mwen menm m son loko basiye tèt anplas m son grenn plen k pa janm pè m son nèg ki pran nan san Jean-Jacques Dessalines m pran nan san Henri Christophe m pran nan san nèg nèg djanm m se nèg ki pran nan san Capois la mort m pa nèg ki konn pè sa vle di ke jan nou wè map pale a tout moun ki konnen m tout moun ki grandi avè m m ka di nou depi m timoun se konsa m ye sa m di se sa m fè e pa gen moun ki fè m kouri se vle di ke Vladimir Paraison monchè mèsi Ou ta son bèl egzanp pou kominote a, ou ta son yon bèl egzanp pou jenès la, e di ke mwen swete ke gen anpil ayisyen ki pran w kòm modèl, piske mwen menm mwen konnen w son nèg ki brav, e di ke w fon travay ki pwouve m ke moun mwen te konnen an se li menm sa a, e di ke m swete ke w kontinye fè travay ou, e si w gen yon grenn moun dèyè w li rele Gaston Figaro, e di ke m ap kontinye fè travay pa m, kontinye fè travay pa w, m panse peyi a bezwen anpil nan nou, so chak grenn nan nou gen pou n pran responsablite nou nan yon sektè ou nan yon lòt, Pou ke nou kreye Ayiti zansèt yo t ap reve lè yo te batay pou yo ban nou libète sa a. Si w ta renmen plis Ayisyen tande motivasyon sa a ke m ap pataje avèk ou la, pran responsablite pa w pou w pataje videyo sa a sou tout paj pou fòse yo tande verite. M ap tounen pale avèk nou lè m gon lòt chans. Mèsi pou patisipasyon nou tout.